Kanaran la tèt chaje bagay yo dejenere nèg yo boule anpil bus nèg yo fè gwo masak moun kanaran se 2 men nan tèt paske se prèske chak jou nèg sa yo yo menm yap fè dlo koule nan zye moun kanaran se chak jou nèg sa yo ap masakre moun se chak jou nèg sa yo fè lamò enben nap diw lapolis yo menm tal tante e wè kòman yo ta ka frene nèg yo, enben se la nèg yo pral nève, nèg yo pral dedouble, nèg yo pral andyable e sa w tande a la a, nèg yo anvayi Bon Repo, se gwo dega ki fèt. Tvlakayhaiti.com, nou pote, enben, tout detay pou ou sou dosye Ti Youri e fas avèk Theriel Thelus ki li menm te deside, Enben, fòk li bay ti Youri yon leson pou 2022 a, enben se gras avèk kèk pèsonaj, kèk granmoun ki yo menm mande padon pou ti Youri paske TT te gentan tcheke avoka, nèg yo gentan ap fè pwent kreyon yo pou y al bay ti Youri sa l merite a paske l ta akize TT kòm vòlè telefòn nan radyo RCH 2000 medam e mesye enben se la TT ta pral some ti youri e misye tap gen pwoblèm paske l fèk sòti nan prizon e lè sa pou dcpj pral refoukew ankò nou pa bezwen diw ki sak tap rive ti youri humm. Le fameux Tiyouri. Antouka medam e mesye, nou pral envite ou tande koze anndan video sa e nou gon ti bout imaj pou ou kòman sa te ye nan Kanaran paske bagay yo pa dous, ponp gaz boule, anpil gwo bis jón yo boule e gen moun ki boule tou, nèg yo touye chofè, yo touye kontrelè e bagay yo grav. Antouka medam e mesye se sa ki Ayiti a jounen jodi an la a. Moun pa ka viv nòmal, moun pa ka viv byen, se chak jou bandi ap retire lavi moun kòmsi se yo k bon Dye, yo retire, yo bay jan yo vle. Bòn ekout tout moun, nap tounen pou yon pwochèn videyo. La sosyete la, se bon repo nou ye la imaj nap gade sou ekran moun ki sou YouTube ak Facebook. Men sa t kreye Muscadin an wi. Ou wè, Muscadin pou mwen son fenomèn li ye. Men sa k kreye Muscadin. Kisa ki pase bon repo? Ta sanble la polis tal tante, tal tante mennen yon operasyon paske m pa jwenn anyen, m pa jwenn bilan, m pa jwenn anyen kòm operasyon mennen par la polis. Men daprè kelke enfòmasyon ke nou jwenn atè a, ta sanble la polis tal tante atake Jeff nan fyèf li. Bagay yo grav wi. E ben, le fè ke yo gen la al tante atake misye, an reyaksyon, li bay sa nap gade sou ekran. Dans un premier tan, nèg yo atake yon bis. Bis sa a li fè Ench Pòtoprens. Gen plizyè bagay ki di sou bis la, kòm si e pa ta bis ki regilyèman afekte nan konpayi an, etc. Men m pap antre nan detay sa yo, sepandan. Selon enfòmasyon, premye eleman enfòmasyon ki pataje yè ke m te ekri sou Facebook, plizyè zanmi te rapòte, moun nan Ench an patikilye, gen yon bis ki fè pati de konpayi, yon konpayi yo rele Rotasyon, yon bagay konsa, epi nan zòn stasyon Ench, e, Bon Repo, nèg ak zam atake bis lan. Yo tire sou li. Chofè a pran bal, misye mouri sou plas, daprè enfòmasyon ki yo te pataje. Sa pral koz bis la al chavire nan kanal. Li te gen anviwon 29 pasaje ladan l, plizyè moun blese. Moun kouri nan tout raje. Tout maten an, moun ap pase nan raje pou wè si yo a rantre lakay yo. Panik total. M pa konn si se apre sa k rive nan bis lan ke lapolis gen lè al tante pou ta trake nèg yo. Nèg yo debake anba a, se sa yo bliye yo pa fè. Bagay yo tris an. Bagay yo tris anpil. Yo boule machin, jan w ap gade sou ekran an, kèlke zimaj amatè, yo boule yon kantite bis joun, yo tiye moun, nèg yo tante mete dife nan pont nasyonal la, yo boule yon dividal moto siklèt ki te nan espas lan, tout chofè ki kouri kite machin yo, nèg yo mete dife ladan yo, Sa di gen o mwen on dizèn de veyikil nèg yo boule yè la nan bon repo. N ap viv? E gen moun ki panse y ap viv wi. Ha! Gwo jodi 26 desanm wi pou nèg yo deside al fè ka tout dega sa la nan bon repo epi pa gen pèsòn ki ka frennen nèg sa yo. Se l sa t kreye Muscadin an wi. Ou wè se sa wi t kreye fenomèn Muscadin an. Paske n gen yon peyi ki livre ak bandi. Bagay yo tris hein. Bagay yo plis ke konplike. Jan nap gade sou ekran la la sosyete, moun ki sou youtube ak facebook. Eben bon repo. Nèg ak zam debake yè tout moman m tap fè emisyon an la kout bal tap tire nan bon repo nou sonje m tap sinyale sa men m pat gen tout detay paske m konnen mwen m pap bay enfòmasyon san ke m pa konn sak pase men m te sèlman alète moun yo si nap fè zòn bon repo fè pridans ebyen se operasyon sa ke nèg yo tap mennen anba a sa di lò nou peyi bon ok ann fon ti lojik Lò nan peyi, envestisman pa pwoteje, envestisman pa garanti. Ki lespwa ke w bay yon nèg ki nan dyaspora a, ki gen mwayen, ki se Ayisyen, kounye a w ap kritike l le fè ke l pa al envesti an Ayiti? Sou pwen sa a, m ap dakò ak yon nèg, ko vle l ko pa vle l, gen nèg ki te kritike misye sou sa, bon, gen yon pati ou gen dwa, mwen menm m gen dwa pa fin pran, men gen yon pati m dakò, Johnson Napoléon, misye di ke li mal konprann yon seri de nèg k ap travay byen di Ozetazini, Nèg la pa menm gen kote pou l dòmi nan besment jan malfrendeng Canada a di nan besment m ye a ki mal ki gen nan sa depi m ap dòmi men e pa la m ye ok tande byen sa vle di nèg la prefere ap dòmi trè mal nan besment e l ap sere kòb li pou l al envesti an Ayiti men lide a se al konstwi kay Ayiti a pou l ka vann li an dola pou l ka lwe l an dola ameriken pou l ka fè lajan sou do moun se vre ke l t ap bon si w te kapab. Men, ranje dòmi w, kabann ou, kote w ap viv la, konsidere l deja kòm teritwa w. Lè w fin ranje chita w la, w ap panse pou lòt kote w vle al panse yo. Paske jodi a pa gen okenn garanti pou yon nèg ki ap envesti Ozetazini, Miami, nenpòt kote li ye nan Miami an la, li vle envesti nan Boston an la, nenpòt kote l ap viv nan peyi, nan Etazini. Nenpòt kote li ye nan Kanada, Lafrans, Chili, Brezil, etcetera, an Arjantin, tout kote Bahamas, Gwadloup, Turk and Caicos. Avan w al envesti Ayiti kounye a fò w reflechi. Paske envestisman w lan pa garanti nan peyi a. Jodi an la m pataje kelke imaj moun ki nan Buffalo k ap mouri. Buffalo se yon vil nan New York. ki tou prè Kanada. Gon dividal moun ki mouri anba nèj, mouri wi, on tanpèt nèj, moun yo antre anba nèj, machin k ap tonbe youn sou lòt, moun k ap mouri nan machin, pa gen kouran elektrik, pa gen lèt pou ti bebe, pa gen manje, la nan Buffalo. Nan peryòd sa yo gen anpil ayisyen ki pwofite al pase tan sa an Ayiti. Ebyen nèg ak zam yo wete bagay sa kounya pa gen feelings ankò. Sa di se rete la nèg yo di w trayi la mouri la kounya se rete la granmoun la mouri la. Ou tande sa m di w la rete la granmoun la mouri la. Alòske yo gen bèl kay yo konstwi an Ayiti nèg ak zam okipe kay sa yo. Kisa nap dim la kounya? Se pou tèt, se pou rezon sa, e pa paske map ankouraje Muscadin, men mpap chase l. Paske peyi a vin twò an dezòd. Fòk gen nèg ki konpòte yo an vagabon pou trete ak vagabon nan peyi a tou. Li pa nòmal. E nap di w evite zòn nan, evite zòn nan. Bon nou envite w tande l tande w touswit. Bonjou tout moun, si nan moman sa wap fè zòn kwadèboukè, zòn kanaran pa eseye fè zòn sa ok, kanaran pa bon ditou ke bandi kap tire avèk lapolis e gen anpil anpil anpil anpil anpil bandi ki blese mòtèlman nan moman nap pale la anpil bandi tonbe e lapolis detèmine yap kontre kare ansanm avè nèg yo pa fè zòn sa sou pa bezwen nan moman nap pale la pa bon ditou ditou ditou ditou. Men fòm diw jan lapolis kanpe la genlè pa gen bandi kap rete paske misye nèg yo detèmine. Vwala nou tande odyo an nou tandel em panse nou kapab reprann li ann repran odyo an la polis ki ap tire avèk bandi yo sanbletil ke daprè odyo an kò piske nou poko nou pa gen imaj an nou fye nou an kèlke sòt men an menm tan nap pridan e sanbletil ke plizyè bandi ki ta deja tonbe la eske se vrè nou poko kapab nou paka konfime pou ou Men senpleman moun ki voyel pou nou an se yon moun kanmenm ki ase fyab. Bon nou envite w retande odyo a okazo. E nou rache tout moun si nan moman sa wap fè zòn kwadèboukè e zòn kanaran pa eseye fè zòn sa ok kanaran pa bon ditou ke bandi kap tire avèk lapolis. E gen anpil, anpil, anpil, anpil, anpil bandi ki blese mòtèlman nan moman n ap pale la a. Anpil bandi tonbe e lapolis detèmine y ap kontrekare ansanm avè nèg yo. Pa fè zòn sa a si w pa bezwen nan moman n ap pale la a. Pa bon ditou, ditou, ditou, ditou. Men fò m di w, jan lapolis kanpe la a genlè pa gen bandi k ap rete. Paske nèg yo detèmine. Vwala lapolis detèmine. Bravo mwen m prefere tande sa m prefere tande sa ke lè nap mande fòs okipasyon nou dil nou tap tande ansyen senatè Guy Philippe ki di ke jisteman lapolis ak lame gen mwayen bay mesye yo mwayen pou yo fini avèk bandi yo ba yo mwayen epi an menm tan sa fèm tris lè nap tande komisè Muscadin ki di bò kote pal li pa menm gen yon blende medam mesye li pa menm gen yon blende donk si komisè a te gen de twa blende menm gen mirak ki tap fèt. Evidaman Salomon pou kounya la ebyen gen gwo konfwontasyon avèk lapolis pi bandi yo gen anpil zam kap tire evidaman e se kanmenm bon sin mwen menm byen kontan tande sa sitou lèm tande se bandi kap tonbe e m panse se trè byen frèm blese mòtèlman anpil nan bandi yo e sa rès a verifye yn fwa de pli. Plizyè zanmi. ki di ke mwen genyen plizyè avoka, kabinè avoka TT, ki swete bay Ti Youri chalè. Dayè yo gentan monte dosye kòrèkteman pou some Ti Youri, pase misye di l gen prèv, m te vòlò telefòn, e se pou sa m kite RCH 2000. Bon wè misye son ti nèg ki sou moun anpil vre wi. Bon. Inè redan monte dosye misye men zorèy pa fèt pou pi long pase tèt. Mwen pale gen plizyè zanmi, gen plizyè moun, pèsonaj trè konu. ki konsidere ti youri tankou yon ti moun fou ki dim ke bay misye vag e m pral eksplike nou pou kisa m ap bay misye vag se paske misye son nèg kap bon pou kisa moun sa ap fè sa sispann rele m o o gadon dezòd mesye pou kisa m estime ke misye son nèg ki pa fin korèk son nèg kap bouske lavi. M pa oblije ap bay misye tout kowòm sa a, donk, sof ke moun ki konnen yo konnen ke se pa vre sa misye di an, ok, yo konnen e pa vre, se ok, dayè lè m kite RCH 2000, e mwen kite li, m te pase nan Transinter, de radyo Dali Valè a, a lepòk, radyo a te fon ti kanpe, epi m ale de la etan mwen ale nan Zenith. E misye tèlman enbesil, se Chimène Sylvestre ki te, ki te DG, ki te redaktris, pa vre Chichi? Sa di Chimène pral kite RCH, lal nan Zenith, donk se Chimène ankò t rele m. Sa di si m te vòlò, li pa t ap rele m, paske li t te chèf mwen. Ou konprann sa m di nou? Donk se jis pou m di n ke se voye monte, epi l jwenn yon malandren k pa menm konnen de sa l ap pale, epi li pran ti son, l ap fè buzz, Men sa yo pa rive sou mwen paske yo konnen ke se pa vre. Pa gen bagay konsa. Yo te nan Morvan nan telefòn, kounye a yo nan TT. Yo pa nan anyen ankò, yo pa nan anyen ankò. Ou konprann sa m di yo. Donk, men m vin wè ke se yon nèg tèt li pa fin dwat. Epi m deside bay misye vag. Pran m bon egzanp ki senp. Gade yon nèg. Sa k pase moun yo la men? Ban mwen yon chans. Yon son m bezwen fè m tande. Moun yo tèlman ap sone telefòn nan m pa ka pran son an non. Son bagay grav wi. E mwen t gede a m di non m paka goumen kont senatè Cantave. Trè byen. Paske jodi a menm si senatè Cantave se kandida sou kit yo rete sou aaa men mwen m pral nan eleksyon e yo menm paka pa banm bani aaa e m paka pa akonpanye yo gen a la prezidans. Trè byen. Se sak fè m di kèk fwa m rankontre w gen bagay nou ka jwe a la myab. Di mwa, di mwa. Paske ou gen vizyon politik paske on tip tankou senatè Cantave Sa se paske plizyè zanmi di a TT pa jwe. Oh, nèg yo te gentan fin niche pwent kreyon la pou yo te site misye koreksyonèl, etc. Pou misye al bay detay. Misye pa menm konn sa l ap pale a. L ap pale tankou yon nèg ke m te leve avè l, m te lekòl avè l. Misye gen la senkyèm. E mwen k ap di m te ret senkyèm ap di misye pa menm konn anyen de mwen non. Nèg soumoun misye. Gad ou wè, yon ti vòlè konsa k ap mache Gad, son on malerèz, èske nou sonje dosye sa a, on malerèz ki akize senatè Cantave kòmsi tabakou, sèvant etc. Kounye a misye gentan ap ranje l pou l fè kòb sou do malerèz la. Bon on ti grapyay konsa m ka okipe l? M ka okipe, m pa okipe misye. Sa vle dire ke bon malerezman m wè gen moun, e sa fè lon nèg ekri m oubyen on tag mwen sou, m tou bloke w. Paske m wè ou pa, ou pa, se pa serye, ou pa konprann anyen nan anyen. Se lè sa l soulve bagay sa. Li pa gen anyen serye pou l di non l di sa. E sa t fè yo sot fouke l avè yo y ap imilye l. Y ap imilye l. Sa vle di se yon peyi di. Ou wè peyi sa. Se yon peyi ki ekstrèmman difisil. E kounye a san misye pa rann li kont. Malerezman l pral avili tèt li e m ap priye pou misye pase nèg yo ka manje misye anba pase lè misye avanyè nan fè tèlman misye s on nèg m di w k ap bouske k ap chèche nan chèche lè l al fè kout gidon sa a sou nèg yo pou l di ke nèg yo fè wout kwochi yo ap manje misye pou bay sa wi o o Eh mèt youri se se se priye yap priye pou misye la dayè misye son nèg la pa bon kot ti youri wi se men m pa konn poukisa guerrier Dieu seul eee Johnny nèg yo pè bagay la men se sak pase la mesye epa epa nou n pa fabrik anyen son enfòmasyon nèg la ap ba nou fon ti rete sou li gen bagay ki itil mesye fò n pa pase sou li konsa nèg la ap ba nou ti enfòmasyon pran ti tan fon ti rete sou li pou n konnen sak pase dirèkteman A di misye byen konn sa lap pale wi. Son kwochi mwen menm m konsidere l men sepandan pou apre. Non ou konprann? Alòske kounye a wè l fin di sa, li santi l ka cho lè Morvan t repase bagay la, bon wè m pa t janm pase l, misye gentan tounen lang li pou l di e pa sa l te vle di e pa sa l te di. Yo ap manje misye wi. Al wè yon nèg m pa ka pot fado misye sou do m ou konprann sa m di w m pa ka pot fado misye s on nèg m bay vag.